Salut, salut, salut à tous les partenaires et investisseurs MLC Ingénierie. Je suis Victor père, le partenaire national du Cameroun. Je voudrais vous souhaiter à vous tous de très, très belles fêtes de fin d'année 2022. 2022 a été une année excellente. Je sais que 2023 nous réserve beaucoup de surprises et de très belles réalisations avec ce merveilleux projet MLC Ingénierie. On vous souhaite du bonheur, de la chance et de la prospérité dans la nouvelle année. Que ces fêtes et la prochaine année ne vous apportent que du succès et de la chance. Bonne année et joyeux Noël nous saluons les participants et les partenaires du projet MLC. Je vous dis bonne année et joyeux Noël. Je vous souhaite de la chance et de la réalisation professionnelle dans la nouvelle année. Je vous suis très reconnaissant pour le soutien du projet. votre participation. Et je vais également dire, on a un grand avenir qui arrive et un joyeux Noël. Je vous souhaite d'atteindre les nouvelles hauteurs professionnelles avec vous, dans l'équipe du projet MLC Engineering. Je vous suis reconnaissante pour votre coopération et pour votre soutien. Bonjour les membres de l'équipe MLC c'est presque la fin de l'année, la période de fête, c'est le temps qu'on va passer avec nos familles et avec nos amis pour se donner un coup d'énergie pour la prochaine année 2023. Je vous souhaite à vous et à vos familles un Noël béni et heureux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de la fin de l'année Allô, on n'entend presque rien, leader. Allô, bonsoir. Allô, leader, on n'entend rien. On n'entend rien de la vidéo. Est-ce que vous m'entendez? Allô, bonsoir. Mwen prale asire m ke nan fen prezantasyon an mwen repase l, m espere ke l ap pase avèk son. Eske ou tande m omwen mwen menm? Wi, alo bonswa lidè Roody. Mwen tande w wi, men sa va, sa va. Mwen te kòmanse tande wi apresa li gen koupure ladan li. Nou vin plis pa tande ke nou tande. Ah ok dakò m espere ke se petèt. Men pou le moman sa a pa m tande w. Sipè dakò. Enben n ap kontinye avèk prezantasyon an. Nou te kòmanse avèk lè mo de de e lè swè de tout lekip de MLC pou la fen de sèt ane. e swete nou vrèman de meyè ve pou lane 2023 e 2022 a son ane ki te gen anpil sipriz e son ane ki te gen petèt anpil bagay ki pat ale byen men nan mitanl tou nou rekonèt ke nou te gen anpil bagay ki te ale byen premyèman nou gen sante Dye mèsi e nou di Bondye mèsi pou sa e chans ke nou gen ansanm jodi a pou nou pale de pwojè sa E ankò mwen di Bondye e mèsi e nou pral fè nou yon plezi pou nou al pataje ansanm pandan tan sa ke nou pral pase a de zenfòmasyon vrèman trè itil ke nou konn tande deja men chak lè nou tande yo an plis ke y ap ranfòse konpreyansyon nou e nan pwojè a. E fòm di nou an tèm de bòn nouvèl, se ke MLC kounye a redwi ou byen ofri de pi piti pakè denvestisman, kounye a avèk 100 dola ou ka kòmanse envesti nan pwojè MLC a, m kwè son nouvèl ekstraòdinè, paske la nou gen de pakè de 100 dola, 250 dola, 500 dola, paske avan kòm nou te konnen, pi piti pakè denvestisman se te yon pakè de 1000 dola. Donk sa vle di ke vin gen plis posibilite pou plis moun ka patisipe nan pwojè a. Donk, pale de sistèm CGM, m kwè ke se yon sijè ki ekstra, ekstrèmeman enteresan e enpòtan, sitou nan yon peryòd kote ke nou nan yon mond ki an boulvèseman, Anpil moun ap devlope maladi diyabèt la chak jou, vrèman chak jou. Donk se ki fè ke maladi diyabèt la ke ke nou ke anpil nan nou nou nou nou konnen e de moun ki konnen l, se yon maladi ki trè repandi nan mond lan. Yo estime chif yo a plis ke yon demi milya de moun nan mond lan ki diyabetik e chak jou y ap resanse lòt. Paske diyabèt la Anpil fwa li lye a eredite, anpil fwa li lye a fason ke nou manje, e anpil fwa li lye a de konplikasyon ki vin jwenn nou, men sitiyasyon de strès yo, yo anpil fwa se yo ki faktè prensipal ki fè moun devlope dyabèt. e nou konprann kòman anviwònman nou ye, nou konprann kòman mond lan ye, chak jou n ap jwenn de sitiyasyon k ap mete nou nan destrès menm si nou pa t vle l, ki fè ke ou gendwa ap mache la, ou dyabetik san ke w pa ou pa konn sa. E sèjousi nan nan nan anviwònman mwen, nan nan moun ke m ap kotwaye, anpil nan yo devlope dyabèt san ke yo pa t konnen. Donk aswè a, Pou zanmi kap swiv nou sou Facebook mwen mande nou pou nou pataje, pataje prezantasyon sa pou anpil moun ka tandel konnen ke gon pwojè ki egziste ki ap baw posiblite pandan ke ou pral envesti kòb ou pou rann lavi moun vin pi fasil nan mond lan, men ou pral envesti kòb ou pou w ka vin fè yon plis vali de demen. Ou pral envesti kòb ou nan kisa? Ou pral envesti kòb ou nan yon sosyete denjeniri ki rele MLC Engineering ki gen pou misyon kreye e mete sou mache entènasyonal la yon sistèm siveyans kontini de la glisemi, sa yo rele an anglè continuous glucose monitoring lan. ki se yon endikatè de glisemi k ap kapab ede nou konnen ki nivo glikoz la ye nan san nou, èske li leve, eleve, èske li a yon nivo ki ba oubyen èske l nan lanòmal. E fason sa a Jodi a ann fè kòm nou abitye fè l on ti e gade kòman dyabèt la an tèm de chif li repandi a travè le mond. Yo estime ke sou chak adilt, 10 adilt ke w jwenn k ap mache sou planèt la, youn sou 10 soufri de dyabèt. Se yon chif ki ale jiska 7, 537 milyon de pèsòn a travè le mond. E maladi dyabèt sa a tèlman li repandu, tèlman li gen de konplikasyon, yo wè ke 12 pwen 2 pousan de desè ka adilt yo asosye a dyabèt sikre. Sa nou rele maladi sik nan peyi nou an. Donk yon ka sou 2 dyabèt sik. Ke ka adilt li rete non dyagnostike. Se sa m t ap di talè a. Anpil moun gen dwa ap mache la, byen anfòm, yo nan tout aktivite yo, men ofon, yo dyabetik paske yo poko fè yon tès de depistaj, yo pa konnen egzakteman si yo dyabetik. E yo estime ke chif sa ka nenpòt 240 milyon de moun nan mond lan. Donk sa vle di ke nou a prè de 700 a 800 milyon de moun lan mond lan ki dyabetik. Ok, kay timoun yo ak adolesan yo, yo reyalize ke gen yon pwen, 1.2 milyon k ap soufri de dyabèt sikre de tip 1. Sa se yon tip de dyabèt ki anraje. Paske dyabèt sa, dyabèt de tip 1 an, se yon dyabèt kote ke kò moun lan li pa pwodui ensilin. Donk, an pankreyal vle di pa pwodui ensilin. De se fèt, li o li nesesèman oblije ap pran ensilin de manyè sentetik tout chak jou nan vi l pou l kapab pou l kapab rete an vi. E anpil moun sa yo dèfwa si gen de konplikasyon, on rupture, yo pa ka jwenn ensilin, yo malerezman mouri paske ou pa ka viv san ensilin nan vrèman ki se yon sibstans ke kò w pwodui tou bònman pou kont li, men dèfwa lè l pwodui twòp sa poze pwoblèm, lè l pa pwodui ditou sa poze pwoblèm, lè l pwodui e ke kò w mal itilize l sa poze pwoblèm. Yo estime ke gen 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri de koz lye o dyabèt, donk 1 tyè dantre on omwen 60 an. Donk sa vle di ke maladi dyabèt la la fè ravaj nan mond lan. Donk se sak fè jodi a, Apèl a envitasyon pou ou menm jodi a vin envesti nan konpayi sa ki pral fasilite lavi moun sou planèt la ki soufri de dyabèt, m panse ke se pou oun bòn koz, e jan n di a lè kliyan son deja la se pa ke sosyete a pral chèche kliyan. Donk Deja gen moun pou teknoloji a, donk sa vle di ke se teknoloji a ki poko la. Donk gen deja gen moun ki pwal itilize pwodui a. Donk jodi a yo envite w vin envesti kòb ou nan yon pwodui ki vrèman gen yon, yon, yon, ki gen, ki gen kliyan deja pou li. Donk sa vle di ke se yon kòb ki si ki pral rapòte w pandan ke ou pral patisipe nan yon bòn koz, fasilite lavi dè milye e dè milyon de jans atravè lemond sou planèt la ki soufri de dyabèt. Yo estime ke yon adilt sou 9 gon yon tolerans altere o glikoz, sa vle di ke ajen yo pa ka kalifye moun sa yo dyabèt pa yon senp dyagnostik men se de moun ki rapwoche yo de dyabèt. An di ke yon maten ou al kontwole sik ou nan milye kote nou ye an Ayiti ou wè sik la 130 ou deja enkyete w paske ou deja nan range moun ki dwe kòmanse kontwole jan w ap manje e asire w ke w fè egzèsis epi evite de sitiyasyon two stresan paske pi devan ou pral tande sik ou ap monte nan 150, 160, 200 e lè sa ou se yon dyabetik ou oblije al pran medikaman pou kapab stabilize to sik la nan san ou paske dyabèt la se kontwole pou kontwole l. Si w pa kontwole l, l ap kreye de konplikasyon e gen de konplikasyon vrèman trè grav ki di o dyabèt ke nou estime ke nou espere ke nou pap rive ladan yo moun ki dyabetik yo. Se sak fè sistèm CGM lan ke n ap fè pwomosyon pou li a, li vrèman enteresan e enpòtan paske se yon sistèm ki pral pèmèt ou gen yon kontwòl e jounalye 24 è sou 24, 7 jou sou 7 de. to de glucose ou e son sistèm tou kap gen yon sistèm d'alèt kap ede w konnen nan mitan jounen an kilè sik la te desann kilè l te monte eske l te rete nan range nòmal ou lè sa ou menm avèk medsen w ka pran de mezi apwopriye pou pran de medikasyon adekwat pou ka regile to sik la nan san w se de sa nap pale se de sa sistèm CGM la ap pèmèt ou fè donk an palan de sistèm ki pou mezire glucose Se n ap pale de pa egzanp yon glikomèt klasik ke pifò moun konnen, ke pifò moun ki dyabetik itilize. Dayè, si w se dyabetik ou pa kontwole sik ou regilyèman, w ap bay legen paske sik la l ka monte kounya li ka desann pi devan. Li ka monte, plizyè faktè ka fè l monte. Tip de manje ke w manje nan jounen an, èske w te fè egzèsis, li ka monte, si w pat pran medikaman w a tan, si w se yon dyabetik, li ka monte oubyen l ka desann. Donk sa vle di sistèm glikomèt klasik la, si se li w ap itilize pou kontwole sik ou, w ap vin rann ou kont ke li vrèman douloure paske w oblije ap pike dwèt ou nenpòt 4 a 7 fwa pa jou E w ap wè ke l douloure paske lè sa ou oblije itilize yon lansèt ki se yon sòt de ti piki pou pike dwèt la. Apre sa, fò w mete ti goutlèt de san ke w pran sou yon bandlèt reyaktif ki li menm ou pral rantre l nan yon entèfas, yon aparèy ki dote de yon elektwòd ki kapab bay rezilta de glisemi w nan moman an. Donk sa vle di pike yo de dwa ke y ap fè a longè de jounen yo oubyen ponksyon de dwa jan yo di l la, li annuiyan, li douloure dèfwa, li anmèdan tou. Ok. Paske e se yon kontwòl ki fèt a linisyativ itilizatè a paske pa gen yon siveyans a distans tou. Alòske, sistèm CGM yo, ki vrèman ap pran an popilarite kay pasyan dyabetik yo depi pli de 6 a 10 an pase, s on sistèm ki nesesite yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou, depandaman de konpayi a, depandaman de pwodui ke w ap itilize a, ki ba w yon siveyans 24 è sou 24. k ap senkwonize avèk yon aplikasyon sou telefòn ou, lè sa a l ap di w konsa, pandan jounen an, men kòman sik la te ye a tèl lè, men kòman sik la te ye a tèl lè, lè sa a, ou menm ki gen yon endikasyon egzat de mezi glisemik ou, ou ka entèaji avèk medsen w pou di, a, men kòman sik la te ye jodi a, lè sa a doktè a ap di w, men ki dòz pou w pran de pwodui ke w ap itilize, jeneralman se de ipoglisemi an ou wo, Lè w ap obsève chanjman e to de glisemi an an tan reyèl e w ap resevwa de zalèt, kisa sa bay? Sa fè ke w ap evite al tonbe dan de konplikasyon ki lye o dyabèt. Ou di mwens w ap prevni on ipoglisemi oubyen ipè on ipèglisemi. Paske si w santi ke sik la al desann pi ba ke range nòmal, lè sa w ap gen tan konnen ki atitid pou adopte fas a sa. Si l monte pi wo ke range nòmal, Efektivman, w ap konnen ki atitid pou w adopte fas a sa, byen antandi de konsè avèk medsen w. Nou konprann kòman sistèm CGM lan s on sistèm ki pral fasilite lavi nou. E la, n ap gade sou draft sa e kòman mezi peryodik yo Ou kapab fè kontwòl yo men jisteman yo pa sifi e paske sa ki an wouj yo se range ke oubyen plaj de glucose sib la li pa dwe depas ni al pi ba ni al pi wo lè sa moun lan dyabetik e e a lèd de yon glucomètre klasik lè w ap kontwole to de sik yo l ap ba w ki eske li ba eske li wo paske si sik la li pi ba ke nivo nòmal Ou ka vin tonbe dan de koma dyabetik, si l pi wo tou, ou kapab ale dan de konplikasyon dyabetik trè grav. E, e, chers amis, lè pasyan dyabetik ki ap swiv, ki, ki rive nan yon stad kote ke dyabèt la vin kreye de domaj lakay yo, yo konnen kisa sa ye. De moun ki, dèfwa, ap pèdi moso nan kò yo, ap sibi de zanpitasyon dyabetik di o dyabèt, pa egzanp y ap pèdi zòtèy yo, y ap pèdi pye yo, paske jisteman dyabèt la pa t kontwole, li rive nan yon nivo kote tout nè yo ale, moun lan gen de plè sou li, li pa menm santi sa kote li ye a. Donk se di, anpil moun ki gen paran yo dyabetik, yo konnen de ki sa n ap pale. Anpil medsen tou k ap suiv nou la, yo konnen de ki sa n ap pale a. Donk, li enpòtan pou nou evite rive nan tout konplikasyon sa yo. Donk, dou lenpòtans pou yon sistèm CGM, jodi a n ap fè pwomosyon pou li, nou ankouraje w vin envesti nan teknoloji sa, paske doun pa, w ap envesti pou w. fasilite lavi moun sou planèt la, d'une part, et d'autre part, w ap envesti tou pou w vin genyen yon reveni pasif k ap vin jwenn ou. Mezi peryodik yo pa sifi, jan n te di a. Gen de konpayi ki se de lidè sou mache sa, nou vle pale de Dexcom avèk Freestal, ki gen plis de sizan k ap bay bon sèvis nan milye pa dyabetik la e avèk yon kou nou estime ki chè paske lakay Freestyle se 80 dola pou 14 jou e Dexcom se ankò pli chè se 80 dola pou 10 jou pou ou ka gen kontwòl de manyè kontini e enstantane de nivo suk nan san w. Alò konpayi sa ke nap fè pwomosyon pou li a MLC Engineering li pral vini li menm avèk pwodwi pa li a trè teknolojik e ke ki pral vini avèk yon kou fèb pa rapò a sa lòt sistèm yo ye a, lè sa plis moun pral gen aksè a li. Men pandan ke toutalè a m ta pale w de posiblite pou fè kòb nan domèn sa, ann gade 2 gwo konpayi sa yo ke m sot pale de li, m vle pale de Dexcom avèk Fristal ki Baze sou dè done ouvèt, an tèm de chif dafè, ki sa yo sot reyalize nan ane 2021 k sot pase a? Lakay Dexcom, se te pli de 2 milya de dola an tèm de chif de vant, total de vant, chif total de vant de pwodui konsomab li yo. E lakay Freestyle Lib, se pli de 3 milya 300 milyon. Donk, sa vle di ke sistèm CGM lan se yon sistèm ki an plèn kwasans e yo estime kwasans de konsomasyon an l ap elve jiska 30 pousan pa an. Donk, sa vle di chak ane gen plis moun k ap fè konesans avèk sistèm CGM lan, gen plis moun tou k ap adopte l. Dou, teknoloji sa a ke n ap fè pwomosyon pou li a, nou konnen l pral mache. Poukisa? Paske antrepriz yo ki kreye sistèm CGM yo, yo pa ka reponn a demand mache a. Pa bliye talè a n t ap pale de Près pli d'un demi milliard de moun nan mond lan ki dyabetik. Gen yon bas konkirans dè antrepriz yo ki mennen monopòl sou mache a, ki vin fè ke gen yon kou elve de pwodui a, donk pa gen aksè itilizasyon sistèm CGM lan pou tout moun. Se sa k fè konpayi MLC a, atravè sant denjeniri ke nou pral kreye a, li prale, li prale kreye yon, yon pwototip ki pral pèmèt ke moun ki dyabetik yo ap kapab gen posiblite pou yo jwenn pwodui sa a on kou ki trè fèb. Nap ekskize m pandan yon ti tan e map ekskize m, map retounen tout swit pou m kontinye avèk prezantasyon an. Mèsi pou konpreyansyon nou. Map tounen tou talè. Mèsi bokou, e deplasman pa twò long, e nou tap pale de sant denjeniri a. Nou pral kreye yon sant denjeniri kote objektif la se kreye de sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante. ki enteresan paske tach prensipal Sant Enjenyeri a se devlopman teknoloji, konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen e konsomasyon yo nan domèn teknoloji medikal ou Medtech. E Sant lan l ap reyini dè pèsòn de diferan domèn daktivite e spesyalizasyon. pwodui ki nan domèn Medtech. Sa vle di ke nou pap rete sèlman nan sistèm CGM lan, men pou le moman, pou le moman vrèman premye pwodui ke nou pral lanse la a, se sistèm CGM lan, nou pral wè sa pi devan. Sant Denjeniri a, son platfòm sou li menm pral gen dè dizèn e dè santèn de direksyon diferan, k ap miz mete an nèv e chak direksyon yo y ap entwodui sou mache entènasyonal la etap pa etap pandan ke n ap elaji pwogresivman gam pwodui nou yo. Men premye, vrèman premye bi pwojè a, sa n te di nan kòmansman an, se kreye pwòp sistèm CGM li, ki nan sistèm de siveyans kontini glisemi a, se MLC, My Life Control, ki se yon sistèm CGM, se yon nouvèl jenerasyon aparèy ki destine a moun ki gen pwoblèm glisemi nan mond lan, moun yo rele yo dyabetik yo. Sistèm sa a l ap tanporè e l ap gen yon dire de 14 jou sèlman. Ansuit, gen yon nouvo sistèm k ap enstale e enstalasyon sa a ap fèt sou bra moun lan selon enstriksyon ki nòmalman jwenn a aparèy la. Pandan fonksyònman aparèy sa a, L ap mezire chak minit nivo glikoz ki nan san w pandan l ap konstwi yon kalandriye de mezi. Se sa n t ap di toutalè a an tèm de avantaj ke sistèm CGM lan ba ou, li ba w yon kontwòl 24 è sou 24, 7 jou sou 7 e li kapab anrejistre de mezi tout 5 minit sou Chak è, sa vle di ke ou kapab genyen 288 rezilta pou yon ane. Donk, an ka ogmantasyon oubyen diminisyon to glukoz nan san w, sistèm CGM lan l ap dispoze de yon fonksyon d'alerte kote l ap voye yon siyal sou smartphone itilizatè a e moun sa a l ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal la pandan ke l ap evite evantyèl konplikasyon, sa ke nou te pale oparavan. E kontwòl glukoz la l ap pèmèt ou ogmante konsiderableman dire de vi moun ki ap itilize sistèm sa a. E karakteristik yo trè enpòtan pou moun k ap pou moun ki ap gen kontwòl nivo de glukoz yo, pakonsekan De plis an plis moun nan mond lan ap itilize sistèm CGM yo. Paske m te di nou, sistèm CGM la, wòl li la a se fasilite lavi w konparativman a glikomèt klasik yo ke anpil nan nou konn itilize. Pa bliye ke itilizasyon glikomèt klasik yo, yo trè enkonfòtab, glikomèt klasik yo. Yo enkonfòtab, Yo ankonbran, yo jenan, epi yo douloure tou. Alòske sistèm CGM lan, jan n ap gade nan imaj sa a pou moun k ap suiv nou, se yon kaptè ki sou bra ou e li senkwonize avèk yon aplikasyon sou telefòn ou e lè sa a l ap ba w dè done kopwopriyetè de antrepriz la ekstraòdinè e konpayi a ofri 50 pousan de pa vandu yo o envestisè. Gen 20 milya de pa ki an tèm demisyon total de pa pou pou pwojè a. Gen 10 milya de pa ki se montan total ki òf de vant E e pou nou menm envestisè ki deside achte nan nan pwojè a. Donk ou menm k ap tande m la, konbyen part ke w ta renmen genyen nan antrepriz sa a? Konbyen part ke w ta renmen genyen nan antrepriz la depann de ki kantite risk ke w vle pran, depann de ki kantite kòb ke w prè pou envesti. Pa bliye toutalè a m te ban nou bòn nouvèl, se ke konpayi a li desann range denvestisman an. Avan, se te minimòm mil dola, kounye a ou ka envesti san dola an yon sèl pèman, ou ka envesti de san senkant dola swa an yon sèl pèman ou sou di mwa, ou ka envesti senk san dola swa an yon sèl pèman oubyen sou di mwa, ou ka envesti mil dola. Men ideyalman, mwen konseye yon moun ale minimòm a mil dola Men w ka kòmanse a 100 dola. Pandan ke w ap avanse, si w deside devlope patenarya ki fòteman konseye men ki pa egzijib, si w deside fè patenarya, enben patenarya a ba w de revni sibstansyèl ki pou pèmèt ou ogmante pakèt envestisman yo. Se ekstraòdinè tout sa n ap di la yo. Paske, dan lè 3, 4, 5 pwochèn ane a venir, ou pral wè retonbe sou envestisman w yo. 40 milliards de dollars se montan total de vant pou par yo e se apèl a envestisman pou devlope gwo sistèm sa a ke nou pral mete sou pye a. Donk jodi a nan 40 milliards la, se ou ka deside ki kantite ke ou menm ou prè pou envesti. M panse ke si on pwojè gen on envestisman de 40 milya, ou pa pral envesti 100 dola sèlman epi w ap atann on retonbe ekstrawòdinè. Men, minimòm, gen plizyè milyon, plizyè milyon de pa nan antrepriz sa a. Se sa k pral enpòtan pou ou. E dayè, youn nan avantaj ke w genyen, sèke Ou ap pami lè premye moun kap envesti paske la ou wap pami lè moun kap pran plis risk yo paske nou nan etap 3 nan pwojè a sou etap 17 etap 3 par yo valè par yo vrèman plis avantaje ke yon moun ki pral pranl nan etap 4 jodi a deside envesti nan pwojè a minimòm 100 dola an yon sèl pèman E w ap kòmanse pozisyone w pou al devlope patenarya, envite lòt zanmi vin fè menm jan avè w, e lè sa w ap gen de revni k ap monte sou kont ou k ap pèmèt ou pran pi gwo pakè envestisman nan pwojè a. Pwojè sa a, devlopman l ap fèt sou twa stad de mizannèv e sou disèt etap de finansman. Stad yo y ap detèmine avansman ak reyalizasyon pwojè a e patisipasyon grann fondasyon nan finansman l. Etap yo y ap detèmine reyalizasyon plan finansye, se ki a a atou yo ap modifye valè par yo e kou mwayen de par yo an pasan de letap 1 a letap 17 y ap ogmante jiska 100 fwa. Se sa m sot di toutalè a, ou menm ki deside antre nan pwojè a a etap 3, w ap gen de zavantaj vrèman plis ekstraòdinè ke yon moun ki pral antre nan etap 4, vwa yon moun k ap antre nan etap 7. Donk se nòmal ke yon moun ki te antre nan etap 1, li gen plis avantaj ke ou k ap antre nan etap 3. Donk pi bonè se granm maten, Jodi a mwen envite w vin envesti minimòm 100 dola nan pwojè sa, 250 dola, 500 dola, e avantaj ke MLC bay ou kab peye l yon sèl kou ou ka peye l pa tanperaman tou e lè sa w ap pozisyone w pou al premyèman patisipe nan rann lavi moun pi fasil nan mond lan e ogmante dire de vi moun ki dyabetik yo e ben de 2 W ap pozisyone w pou lè nan lè twa, kat, senk an aveni, ou pral kòmanse resevwa dè dividann sou envestisman ke w te fè a, ou di mwens, lè n ap rantre sou mache bousye a, w ap gen posiblite pou w al vann pa daksyon w yo si w vle. Èske w konprann sa m ap di w la? Enben, an n pale de etap de devlopman yo. Etap finansman de 1 a 7, sa yo rele etap pre-seed la, nou ladan l toujou paske nou nan etap 3, se dire l se jiska 2024. Donk sa vle di ke nou gen 1 an devan nou toujou la pou nou reyalize etap pre-seed la. Ki sa k ap fèt nan etap sa a? Finantman nèt ki rekè a se 2 milyon de dola. Donk sa vle di ke De peryòd sa yo nou la jiska 2024, nou dwe pote an tèm dapò finansye a pwojè a 2 milyon dola. Kòman n ap fè sa? Se mete mete kantite pa w ke w menm ou vle mete a. Envite yon lòt zanmi vin mete kantite pa l la tou. E lè sa a nou si ke ansanm, se pa sèl nou k ap devlope pwojè a. Pwojè a ap devlope kounye a ann Ewòp, ann Azi, ann Amerik, ann Afrik. Donk, gen anpil moun sou planèt la k ap devlope pwojè a menm jan avèk nou. Men jodi a, ou menm ki la, ki gen chans tande pwojè sa a, mwen si ke ou pa t envesti nan Dexcom, alòske Dexcom gen aksyonè, ou pa t envesti nan Freestyle Lib, alòske Freestyle Lib gen dè aksyonè, jodi a ou gen chans ke MLC ofri w posiblite pou w vin yon kopwopriyetè. Donk, konbyen de pa ke w vle genyen nan antrepriz la? Ebyen konbyen de pa lal pral depann de konbyen kòb ke w deside mete ladann. Sosyete a deside distribiye 15 pousan de pa li pandan peryòd sa a, jiskan 2024. E valè prensipal de stad la, kisa y ap fè nan peryòd sa a? Y ap kreye pwòp pwototip yo. Sa vle di ke pandan ane 2024 la la a, k ap pral kòmanse nan de jou k ap vini la, pandan tout ane a, sosyete a ap gen tan kreye pwòp pwototip li, jwenn sètifikasyon e kòmanse devlope teknoloji a. Èske nou pa rann nou kont ke n ap ban nou bòn nouvèl la? Paske 2024 se demen, sous de finansman yo se de peti e mwayen envestisman prive, tankou nou menm n ap fè apèl la pou li, 8 a 12, ki prale vè 2025, finansman nèt reki pou peryòd sa a se pou se 5 milyon de dola, e lè sa konpayi a ap distribiye 18 pousan de pò sosyete a. Kisa k ap reyalize pandan peryòd sa a, peryòd ant etap 8 e etap 12? N ap kreye yon chèn de pwodiksyon minimal e sètifikasyon nan yon sèl peyi. Bon, m espere ke l ka Larisi oubyen l ka nenpòt lòt peyi, paske kòm nou konnen peyi mè pwojè a se Larisi. Men kòm CEO a te di, nou pa limite vrèman a Larisi. Nenpòt ki peyi ki pi pre ki ka ofri dèzopòtinite pou ke izin de pwodiksyon an ye li kapab la. E mizannèv, mizanvant premye lo yo, se dè 2025. 2025 se nan, se nan dezan ou twazan. Donk se pa pou lontan. Ok? Y ap kòmanse vann premye pwototip yo, premye lo de, de, de, de, de pwodui yo. Donk se enteresan sa n ap di yo. E sous de finansman yo, se de gran envestisè, de fon de kapital risk e ensi ke de peti envestisman prive e patikilye dan le mond antye. Donk nou menm nou fè pati de li. Si nou ka envesti 5 mil dola nan pwojè a, nou sòm de peti ou de envestisè mwayen, ok? E Renn Jean toutalè nou pral wè sa. Ki kantite kòb yo bay posiblite pou envestisè mwayen e dè peti envestisè yo fè e dè gran envestisè ki range ke yo mete pou yo, nou pral wè sa pi devan. Ann ale pou e etap de miz an èuvre a lechèl sa yo rele e Round A, etap de finansman de 13 a 17, Se ant 2025 a 2027. Se pa pou lontan, se pou byento. Ok? Donk de 2025 a 2027, nou prevwa atenn 100 mil itilizatè. Se yon chif vrèman, m kapab di, trè demokratik ke nou mete, 100 milyon ditilizatè sou pli d'un demi milliard de moun ki dyabetik nan mond lan, mwen kwè nou trè reyalis nan chif sa, e lè sa nou prevwa vann 2 pwen 5 milyon dinite nan kaptè nou yo e kontinye ap akwat, mwen kwè ke se deja on bon pa vè 2025-2027, e finansman nèt reki a se 20 milyon de dola, e konpayi a ap distribiye 15 pousan de part sosyete a nan peryòd sa, Sous finansman yo se toujou menm kote yo, de gran envestisè, de fon de kapital risk, de peti e mwayen envestisè dan le mond antye. E kisa yap reyalize nan peryòd sa? Se elajisman de la jewografi dè vant, donk sa vle di ke nap kòmanse à prendre plus de territoire en termes de vente et créer une chaîne d'approvisionnement vers d'autres pays. Mise à l'échelle et croissance et durée assez à partir de 2025 et sans délai limite. Donc, là, c'est extraordinaire. Vers 2030, pwojè a pase nan public market, sa vle di ke sa vle di ke n ap kòmanse ale nan kwasans e ekspansyon pwojè a, kreyasyon d'un réseau de succursale, nou prale vè yon ekspansyon entènasyonal. Se vrèman ekstraòdinè e sous de finansman se marche bouche pwofesyonèl. E finansman nèt reki a se apati de 500 milyon de dola, pa pa bliye ke nou pale de public market, lè sa nap deja sou la bous e lè sa se vrèman yon mache ouvert kote ke de gran envestisè ap kapab achte aksyon pou pèmèt ke pwojè a ale vè bon pò ke li prevwa ale vè 2030, la a nap pale de bagay enteresan, 2030 se pa lontan, se pou byento, donk sa vle di ke jodi a si nou deside envesti ne serès ke yon pati de sa nap rantre oubyen sa nap sere nan pwojè sa a, d'ici 2030 mwen sur ke nan bèl ti gason bèl ti fi avèk pwojè sa. Kòman w kapab gaye lajan gras ak kwasans antrepriz sa? Pa bliye ke kounya valè par yo se a zewo pwen zewo en dola. A note ke valè sa ap chanje an fonksyon de etap la e montan envestisman ki endike sou lis de pri a. Nou nan twazyèm etap, Tou talè, m espere ke na gen posiblite pou nou fè yon ti pase sou back office mwen e montre nou kisa envestisman de 100 dola, 250, 500 dola, 1000 dola ka reprezante pou nou an tèm de kantite de part. Objektif antrepriz la se kapitalize chak part nou yo a 1 dola. Se ekstraòdinè! Donk sa vle di ke si w posede jodi a 10 milyon de part, E on par on dola ou deja wè ke wap vo 10 milyon de dola. Se vrèman ekstraòdinè an tèm de pèspektiv e m envite nou tout pou nou sezi l. 20 milya de dola se objektif de kapitalizasyon total sosyete a e e se 20 milya de dola jan nou di l la. Analiz kwasans antrepriz la li baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon des antrepriz ki ap opere sou mache sa. Pa bliye, sosyete sa yo, yo gen de done ouvert, m vle pale de Dexcom, m vle pale de Fristalib, e gen plizyè lòt konpayi ki nan domèn CGM lan atravè mond lan. E chif yo, yo ouvert e gen yon demand kwasant pou sistèm sa a. Kòman w kab gaye de lajan gras ak kwasans antrepriz la? Mil pou san. Pa bliye ke machandiz ke nou pwodui yo, m vle pale de sistèm CGM yo, yo kapab gen on majorasyon k ale jiska mil pou san. E sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant machandiz sa yo. 50 pousan se kantite ke sosyete MLC a deside bay sou fòm de dividand an tèm de sa l ap genyen kòm revni. 50 pousan de revni l yo, li deside distribiye yo sou fòm de dividand. Avèk yon chif de 100 mil kliyan Dividend yo kapab atenn 30 pousan de montan de part achte, se kanmenm deja eksoòdinè, 30 pousan de 1 milyon se yon bon chif, 30 pousan de 10 milyon se deja yon chif ki ekstraòdinè. Donk ann tann ke sa ale pi pi pi lwen, pi devan e lè sa nou va wè kisa sa pral reprezante pou nou. Pa bliye, gen 537 milyon de konsomatè potansyèl sou tout planèt la, e nou pral ogmante chif dafè nou yo de ane an ane. Se sa òf la ye jodi a. E se sa k fè, nou ka envite nou jodi a vin envesti Part ke nou prè pou nou envesti nan konpayi sa. Pa bliye tou talè a m tap pale nou de debitè mwayen ou debitè e envestisè debutan e ou envestisè mwayen. Konpayi a mete 2 range. Ou ka deside fè pati de debitè mwayen ou envestis ou envestis ou envestisè mwayen e envestisman mwayen. Lè sa se antre mil e senkant mil dola montan denvestisman yo ap ye. E envestisè estratejik yo se antre 100 mil e 2 milyon de dola. E montan denvestisman an, jan n te di l la, e lè sa a, s on òf ki pèsonalize avèk dè bonis siplemantè. M ap fon pale de egzanp denvestisman. Jodi a, si w deside envesti pa egzanp 10 mil dola nan pwojè MLC a. Avèk yon mizannèv de plan sosyete a, yon chif 2 milyon de kliyan e kapitalizasyon 10 milya de dola, gen yon mikwo k ap bay pwoblèm, e m pa konn kiyès, m va lese gade. Mwen ta sijere nou fèmen mikwo nou silvouplè. Yon moman. Gon mikro ki vreman ap bay problem se kiyes? Junior Leon, Junior Leon. Léon èske ou ka fèmen mikwo w la silteplè? Ok ok mwen fèmen. Ok mèsi mèsi pnh. E jan n ta di a n ap retounen a kote nou te ye nan prezantasyon an. Donk jodi a si w deside envesti pa egzanp 10 milyon 10 mil dola nan antrepriz la. Nou t ap pale de lis de pri ki te an vigè nan etap 2 a. Done yo ap chanje jodi a paske etap 3, pri de pakè yo vin mwen chè. Di mil dola ou ka transfòme l an di milyon de dola. Se ekstraòdinè! Jodi a yo deside envesti 10 mil dola avèk potansyèl ogmantasyon kapitalizasyon pwojè a, enben 10 mil dola w la ka vini a 10 milyon de dola. Donk jodi a ou wè ke se vrèman 2 plis vali ekstraòdinè ke w ka fè avèk pwojè sa. Pa bliye Pwojè MLC a, lap distribiye 50 pousan de dividand li an tèm de chif dafè a tout moun ki envesti nan pwojè a. Kòman w ka vin envestisè nan pwojè a? Premyèman, wap konsilte moun ki envite w vin swiv prezantasyon sa a, lap voye yon lyen denvitasyon pou ou, wap enskri ou si w deside ou ka al enskri dirèkteman sou sit la. W ap ranpli done pwofil ou yo, w ap rechaje kont entèn ou e w chwazi yon pakèt envestisman e imedyatman pa w yo w ap wè yo nan back office la. Donk, an gwo, se te sa ke nou te pataje avèk nou jodi a sou prezantasyon MLC a. Mwen panse ki te trè, vrèman trè enteresan. Si m ka fè yon ti monte sou back office mwen kounya e la a n ap wè ke e sa nou nan nou nan peryòd a nou nan ribrik e a evenman yo kote ke aktyalite kote ke n ap wè tout sa k ap fèt nan pwojè a. S on pwojè ki trè demokratik ki a ki pale n de tout sa y ap fè Tout disponib sou back office la, men m te vle pale de envestisman jodi a. Ann al gade, on dirè ke m gen lontan ke mwen te konekte, m ap rekonekte m ankò pou nou kapab ale gade ansanm avèk mwen e. Ansanm avèk mwen e kisa sa ap bay. Un moment le tan ke mwen konekte e eske l pataje m al wè si ekran pataje un moment m pral pataje ekran m lan pou m kab. pou m ka jisteman montre nou e kòman sa ye nan pwojè a. Yes, la mwen sou back office mwen an. Mwen prale nan nan nan nan envestisman. Ok, e la nou deja wè, eske li pataje? Wi, li pataje. Li pataje. Nou deja wè, yon pakè de 100 dola, jodi a, si w envesti 100 dola nan yon sèl envestisman nan pwojè a, l ap ba w 79 mil 992 par, ki ap vo 79992 dola. Eske se pa enteresan? Se sa m envite w vin fè jodi a. M pa konn kantite kòb ou gen nan pòch ou. Sa pa vrèman enterese m. Men m konnen ke w bezwen yon meyè vi demen si Dye ve. M konnen w bezwen yon meyè vi pou fanmi w, pou pitit ou. Ou ta renmen ke pitit ou viv an sekirite. Men se sak fè jodi a mwen envite w vin menm jan avè m kofinanse pwojè sa. Paske lè w kofinanse yon pwojè konsa, ou asire w ke premyèman ou patisipe nan rann moun lavi moun meyè sou planèt la epi de 2 ou asire w de yon endepandans finansyè pou ou ak pou fanmi w, yon futur financière qui heureuse. Enben se sa. Enben si w envesti 100 dola w jodi a al etap 3 du projet, enben 100 dola w la l ap ba w 79992 pa e ki ap vo 79992 dola lè pwojè a ap rantre an IPO. Si w envesti jodi a 250 dola, ou ka fè l yon sèl kou. Ou envesti 250 dola, l ap ba w, si w envesti l yon sèl kou, l ap ba w 211 mil 90 pa, k ap vo 211 mil 90. 10 dola, petèt nan 5 an, petèt nan 7 an, men pa gen okenn kote jodi a si w envesti kòb sa ou gen yon garanti ke l ap ba w yon plis valyi konsa, enben mize l, pran risk sa avèk konpayi a e atann sa demen. Si w pèdi 250 dola, ann ta di ke konpayi a pou yon rezon pou yon lòt sa pa mache, 250 dola p ap tiye w, Men ann ta di ke sa mache, 250 dola w envesti jodi a, l ap ba w 211 mil dola e plis. Donk se sa nou envite w vin fè. Yon envestisman de 500 dola, l ap ba w 431 mil dola. Se sa jodi a mwen di w, lè w gen chans envesti nan yon konpayi konsa nan etap 1, Anpil nan zanmi m kap swiv la, nou gen 2 lòt pwojè ke nou envesti, nou envesti nan etap 11, nan etap 13, nan etap 15, men ou wè jodi a si w te envesti nan etap 1, envestisman ke w fè jodi a, kisa l tap vo? Pa egzanp, si w envesti 500 dola jodi a, lap ba w 431 mil pa, si w moun al envesti nan etap 17, 500 dola l la petèt kapab ba li 50 mil. Paske chak etap Valè yo ap diminye. Donk se sak fè pi bonè se granm maten m envite w fèl jodi a. Banm pwan egzanp ki senp avèw pou konprann sam vle di la. Nan etap 3, si w envesti 1000 dola, lap baw 880 mil aksyon si w deside peyel sou 20 20 mwa. Si w deside peyel sou 10 mwa lap baw 884 mil 400 e pakè kap vo 884 mil dola. Èske w te konnen si w te envesti l nan etap 1, li t ap ba w 1 milyon? Jodi a, l gentan nan 800 mil. Donk, chak lè etap yo ap pase, pri pakè yo ap diminye. Sa vle di ke ou vin pran mwens risk ke moun ki te envesti nan etap 1 an. Enben, moun ki pral envesti nan etap 4 la, l ap pran mwens risk ke ou, l ap nan 700 mil. M espere ke w konprann sa m vle di a. Jodi a, nou envite nou Envite zanmi w lan tou. Vin pran ris sa ansanm avèk nou pou nou envesti nan startup sa, startup teknolojik nan domèn medikal ki pral kreye on pwodui ke mond lan bezwen, ki pral rezoud on pwoblèm kay moun ki dyabetik yo e ki pral rezoud on pwoblèm nan pòch nou tou pi devan. An nou fè l ansanm! An vin envesti nan pwojè sa a! MLC Engineering M pa bezwen kontinye pase sou pakè yo, an nou rete Jodi a la si w deside envesti 1500 dola us, l ap ba w l ap ba w 1 milyon 339 mil pa! Se ekstwòdinè! Nan etap 1 an, li te vo 1 milyon 522 mil pa. Donk si w tann etap 4 l ap diminye sou ou, si w ale vin nan etap 10 l ap diminye sou ou. W ap sonje ke nou te kòmanse pale w de sa depi nan etap 1, ou pa t deside rantre. Ou konprann? M pa dayme okenn moun regrèt. Tou kòm m pa fòse pèsòn moun fè sa yo pa prè pou yo fè. Men mwen konseye nou jodi a, envesti, pran yon pakèt envestisman nan MLC. Jodi a nou wè ke yo aleje envestisman yo. Avan se te minimòm mil dola, men jodi a ou ka envesti san dola, ou ka envesti de san senkant dola, ou ka envesti senk san dola. Envesti l, pozisyone w nan pwojè sa, paske W ap pozisyone l pou tèt ou, w ap pozisyone l pou fanmi w, paske se yon pwojè ki pral ba w posiblite pou w jwi de dividand de jenerasyon an jenerasyon. Mwen kontan te avèk nou pou nou pase bon moman sa a, pou nou te swiv prezantasyon sa a. Mwen pral e e ankò une fwa pase on on on on video kote ke board konpayi a te deside swete tout moun meyè ve. Mwen te fè l nan kòmansman an, mwen pral refè l, m espere ke m espere ke l ap soti avèk bon son e n ap kab tande seke mwap fe, panam ap di nou mersi, paske nou te pase tan sa ansama avèk nou. Chers amis, Dans cette période de Noël et de la nouvelle année, je vous souhaite que tous les objectifs et les plans que vous êtes fixés se réalisent. Notre société, MLC, est encore très jeune. La jeunesse, c'est la croissance. La jeunesse, c'est les perspectives. Par conséquent, la jeunesse de la société, c'est votre succès. Je voudrais souhaiter un développement et une croissance ultérieure aux membres de l'équipe. En ce qui concerne les clients et les partenaires qui se sont joints au projet, je vous souhaite que MLC devienne une découverte, une révélation pour vous 2022 a été une année excellente. Je sais que 2023 nous réserve beaucoup de surprises et de très belles réalisations avec ce merveilleux projet MLC Ingénierie. Écoutez, passez du grève fait tous mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité pour vous et vos familles et à très bientôt avec ce merveilleux projet MLC Ingénierie. Salut à toute la communauté MLC. Bonjour à tous. Je suis tellement heureuse de saluer tous les partenaires MLC Engineering. Je suis fière de travailler avec vous. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos efforts pour votre soutien. Je voudrais vous souhaiter les bonnes fêtes de Noël. Imran avec Chers partenaires, chers clients, chers futurs investisseurs de notre projet, on vous souhaite une bonne année. On vous souhaite du bonheur, de la chance et de la prospérité dans la nouvelle année. Que ces fêtes et la prochaine année ne vous apportent que du succès et de la chance bonne année et joyeux Noël. Nous saluons les participants et les partenaires du projet MLC. Je vous dis bonne année et joyeux Noël. Je vous souhaite de la chance et de la réalisation professionnelle dans la nouvelle année. Je vous suis très reconnaissant pour le soutien du projet et pour votre participation. Et je voudrais également dire que maintenant, c'est le meilleur moment pour vous joindre au projet. On a un grand avenir qui attend nous tous. Je vous souhaite une bonne année et un joyeux Noël. Je vous souhaite du bien-être dans tous les domaines de la vie. Et je vous souhaite d'atteindre les nouvelles hauteurs professionnelles. Je suis très heureuse de travailler dans la même équipe avec vous, dans l'équipe du projet MLC Engineering. Je vous suis reconnaissante pour votre coopération et pour votre soutien. Bonjour les membres de l'équipe MLC c'est presque la fin de l'année. La période de fête, c'est le temps qu'on va passer avec nos familles et avec nos amis pour se donner un coup d'énergie pour la prochaine année 2023. Je vous souhaite à vous et à vos familles un Noël béni et heureux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de la fin de l'année Je suis le leader Lucien Koumessi, le leader national de MLC au Togo. Cher leader, un grand homme du nom de Kera disait ceci. La santé physique et morale se conçoit dans la prévention et dans l'action. Le projet MLC est une opportunité révolutionnaire dont la mission humanitaire est de créer son propre système de surveillance continue de la glycémie. le projet MLC Engineering vient de franchir une nouvelle étape en cette fin d'année 2022. De fulgurants progrès ont été accomplis ces derniers temps et l'année 2023 nous apportera encore plus de bonnes nouvelles dans le développement du produit CGM destiné à mesurer le taux de glycémie dans le sang. Nous vous invitons à soutenir par le biais du financement participatif ce formidable projet dans le domaine de la santé. Nou vou swet on dekselant fèt de fin dane. E de byen komanse 2023. A byento avèk MSC. M vle di tout moun mèsi. Mèsi pou konfyans ke nou fè a mwen menm kap prezante pwojè a e mèsi pou konfyans ke nap fè pwojè sa a. Mèsi tout moun ki pral deside mete men ansanm pou nou reyalize gwo pwojè sa a. a rann vi moun ki dyabetik yo meyè atravè lemond. An n fè wout la ansanm! M ta renmen n fè l ansanm. E si nou fè l ansanm, lè sa a o somè, nou pral jwi ansanm, pitit nou pral hangout ansanm, e nou pral patisipe nan rann mond lan meyè, nan rann fanmi nou meyè, nan rann legliz nou meyè, e rann on anviwònman meyè. Mèsi, se te yon plezi pou m ta avèk nou pou n fè prezantasyon sa. Mwen pa konnen si gen kesyon, si gen kesyon n ap prè pou n reponn a youn ou de, e si pa gen kesyon, n ap ban nou randevou pou semèn pwochèn. Èske tout bagay oke? Enben, ankò yon fwa. Tout bagay oke. Tout bagay oke, mèsi. E pou pwojè a, ou te pale talè a, n ap bezwen 5 milyon de dola, de 2025 a 2027, donk pwogresivman, se sa m te di, an fonksyon de etap yo, e kantite kòb ki ap nesesè la, l ap diferan. Non men pwojè a an swa, pwojè a an swa, s on apèl a envestisman ki pou 40 milyon de dola. Ok dakò merci merci beaucoup pou presizyon. Pafè m kontan ke w te la. Merci nou menm tou. Dakò deja bòn ane meyè vè. Merci reciproquement.